Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. Onè dimanche, trè jere dètre avèk vou e deja trè bonn jounè e bonn semèn nan nòtre kompani. Mga pil dosye wi la abon nou. Waw, e bagay yo anpil. Fòm di nou byen ke... Gen anpil voice kap sikile men nou pral vini avek voice yo tout alè. Men ekoute eske se posib pou nou ta kapab deklannche avek site solèy non. Ann tande voice sa yo dabò. Lapolis met men sou nou chèf izo. Lapolis met men sou nou. Pandan nou tap al mennen operasyon an lapolis tire nepòt 16 16 nan nèg nou yo. Lapolis tire 16 nan nèg nou yo. Mwen mwen pran 2 bal menn kotem ye atè a pyem kase men. Lavi fini pou mwen baz. Lavi fini pou mwen chef la. M pat panse si se konsa lavim tap pase menn. M pat panse si se konsa lavim tap pase chef la. Lavi fini pou nou. La polis tire nou chef izo. La polis tire nou. Podyab. Pitit mwen an izo. Pitit mwen an m pa konnen. M pa konnen sa yo pral fè pou li ni kote m ap kite l. Fanmi m yo pa t vle m antre nan jan de aktivite sa yo. Malerezman, mwen menm se chemen sa a m te pran. Fanmi m mete m lekòl, m abandone. Oh chèf Izo. Lapolis pete plon sou nou chèf Izo. Vi bandi pa dire, vi bandi pa viv lontan chèf la. Bandi pa viv lontan chèf la. Lapolis fini avè nou. Tout solda yo mouri chef la. Tout solda yo mouri. Mwen menm mwen byen mal mwen gentan wèm pap viv. Pa gen espwa pou mwen ankò. Pa gen espwa pou nou ankò. Te gon patwouy lapolis ki tap swiv nou depi bò teyat nasyonal. Nou pase tout matisan. Yo te vin sible nou. Yo te vide bal sou nou. Nou tout nou mouri. Nou mouri. Lavi fini pou nou bò sa. Lavi fini pou nou bòs mwen si w gen bon kè ou konn madanm mwen wa jere l on ti monnen pou l ka bay ti pitit la manje pase m pat vle lavi m fini konsa men m reziye m m reziye m pase kounya e soufri map soufri m pran bal pa gen moun ki okipe m e polis yo polis yo pa menm polis yo pa menm ret sou nou menm pase yo gentan wè nap mouri. Polis yo pap menm mennen n lopital yo gentan wè nap mouri humm bòs la bagay yo tris bagay yo tris nan men nou bòs izo bagay yo tris se konsa lavi nou fini se konsa lavi bandi pase bòs la se konsa lavi bandi pase m pat janm panse sa m pat janm panse se konsa lavim tap fini bòs mwen m pat janm panse sa se lamizè ki te fèm antre nan kenbe zam. Men e pat yon bagay ke m te vle fè vre. Se lamizè wi. Lamizè ki mete m nan sa. Pase si peyi m te ofri m opòtinite, se pa zam mwen t ap kenbe pou m ap friz moun, se pa zam mwen t ap kenbe pou m ap kidnape moun. Enben, sa m fè sanble li m ap kwè. Sanble e twòp moun mwen tiye pase m pat met moun sou tè. M pat met moun sou tè, m lage nan tiye moun, sanble e sa k fè lavi m si pase m mal konsa. Oh bondye ooh sa fèm mal eske mwen mpaka wè fanmim mpaka wè zanmim ankò gen moun ki pat panse si se nan aktivite sa m te ye m pa konn kijan nouvèl la pral touche yo m pa konn kijan nouvèl la pral touche m di manno sa pou nou tou manno dezyèm chèf gang baz ilat la di lapolis fin avè nou lapolis fini avè nou Gen 2 patwouy lapolis ki met men sou nou. Lapolis fini avè nou. Yo tire nou. Yo boule machin nou te ye a. Lapolis fini avè nou chèf la. Tout sòlda yo mouri. Tout sòlda yo mouri. Men sanble richès m genyen pou m ap di nou sa a, pou m ap pale avè nou. Bon, m pa konn ki lè n ap wè mesaj la. Men, pa gen lavi pou nou ankò. Operasyon an nou echwe ladan l. E lapolis. Rabine nou se la polis ki pote viktwa li gentan konnen depi e chemen sa m pran lavim pap viv lontan m pap viv pou lontan men bay yo anpil wi bay yo anpil nan men nou izo bay yo anpil nan men nou sa fèm tris Sa se fanmi m pat renmen jan de aktivite sa pou mwen fanmi m pat renmen jan aktivite sa pou mwen plis m pral mouri lè depi m gen pitit de operasyon an nou echwe ladann nou echwe nou echwe m pa konn si te kèk moun ki te gentan met lapolis sou men yo men nou echwe nan operasyon an oh nou echwe. Voice sa yo ou sot tande la a se voice kelke endividu. Se de moun ki petet te an misyon pou izo vilaj de Dye. Arive o kou de wout, la polis lèz a stope. Se sa? Ebyen fòn di ke jan nap tande voice yo. Bagay sa bay kè kase. Men, kite m di nou yon bagay, sèl sa m konnen, depi ou wè ou nan yon antrepriz, se ladan l w ap fonksyone, ebyen se ladan l pou w fè siksè. Ou konprann? Yon nèg ki vòlè, yon nèg ki gang, yon nèg ki kriminèl, se nan kriminalite a kanmenm l ap fè siksè. Menm lè l repanti, ebyen y ap mare l. Se pou m di nou ke, eben, bagay yo pa fasil jan nou konprann nan. Nou tande nèg sa yo k ap plenyen, ki te an misyon, lapolis, Estope yo, epi an retou gen yon pakèt foto. Fò m di nou ke depi avan yè fò n di ke vòys sa yo, yo viral sou rezo yo. Kounye a la, kòm se 2 nèg ki t al fè misyon pou Izo Vilaj de Dye, jounalis nan tranp mwen, fò m mennen ankèt. Eske nou konprann? Nou tande vòys yo, nèg yo k ap plenyen. Kounye a la, an n di tèt nou. Gen yon bandi kal fè yon misyon epi yo touye nèg yo. Tande byen wi sa m pral di nou an. Refleksyon sa map fè a la a, m gen yon bon zanmi m ki rele Frèch, se refleksyon sa lap fè tou. M pa vle nou pran anana pou Suzann. Sa ka rive wi, se anana tout bon vre men ekoute, mwen menm depi bagay la pa klè, map montre nou ke li pa klè. Kòman w konprann yon gwoup de nèg ki yo menm al fè yon misyon, lapolis fizye yo? Se byen. Paske se pou sa nap travay e pou la polis koupe kou yo. Men, eske se la polis ki fè nèg yo voye voice sa? Paske banm di nou yon bagay. Si yon nèg ou pran bal, la polis fout ou bal. Jan bandi ap bay pwoblèm dan la repiblik la. Tande byen wi mezanmi. Pou la polis baw bal, epi pandan w atè a swa pye w kase, wap pale, wap voye voice. A ki lisidite nèg sa yo ta pral voye voice? Kote lapolis tap kite nèg sa yo gen chans pou voye voice gon grenn kondisyon poum kwè sof se polisye ki te nan kad operasyon sa k stope nèg sa yo epi ki fè nèg sa yo voye yon voice èske n konprann sa map di nou an byen wi ki di nèg sa yo ekoute. Di dèdye mo nou tankou jan komisè Muscadin renmen di sa a. Epi mwen menm m pral fè voice sa a viral sou rezo sosyo. La a m ka dakò. Se sèl pwen sa a m ta kapab oblije dakò ansanm avèk yo. Kounya a, gen yon grenn bagay pou w konprann. Se pa ke mwen vle mete nou nan konfizyon non. Nèg yo di nou mouri nan voice la. Men imajine yon nèg ki mouri mesye. Nèg kap voye voice la, m pa kwè l mouri. Bon, sa se premye bagay. Kounya la, gon grenn bagay pou w di tèt ou. Bandi pa janm dakò li pèdi moun. M pa konn si nou konprann bagay sa byen. Kèlkeswa nèg ou touye pou Izo l ap di w li pa konnen. Ou gen dwa touye yon nèg pou Tilapli l di w li pa konnen. Ou touye yon nèg pou Jepèp l ap di w a m pa konn nèg sa. Ou touye yon nèg pou 400 mawozo l ap di w m pa konnen n. Ou touye yon nèg pou je 9 l ap di w m pa konnen n. Donk sa vle di anpil fwa ou wè bandi yo pa aksepte ke yo pèdi nèg. Mwen menm ki nan klan an enben m t ap mete balè zam. M t ap depoze zam m ale paske si ou nan yon baz anpil fwa gen nèg ki tonbe pou pa aksepte pou di nèg tonbe sa vle di nèg ki avè w yo ou pa pran yo pou anyen. Brèf, m vle fè ti parantèz sa a pou m vini. avèk yon ti videyo. Videyo sa m ta kapab di se Izo Vilaj de Dye k ap fawouche nèg sa yo k ap voye voice la. Eske voice la bon? La se de kestyon n ap poze tèt nou. Eske se yon bon voice? Eske si l se yon bon voice, sa vle di sa Izo ap fè a se yon sòt de jimnastik, se yon sòt de parad? Men! Si son bagay rizib tou, ebyen Izo li menm kontinye pase nèg yo nan rizib. Ann gade. Li pot 16, 16 nan nèg nou yo. Lapolis tire 16 nan nèg nou yo. Mwen, mwen pran 2 bal menn kote m ye atè a pye m kase men lavi fini pou mwen baz. Lavi fini pou mwen chèf la. M pat panse si se konsa lavi m tap pase menn. M pat panse si se konsa lavi m tap pase chèf la. Lave fini pou nou. La police tire nou chef izo la police tire nou oh diab pitit mwen an izo pitit mwen an mpa konnen mpa konnen sa yo pral fè pou li ni kote map kitel fanmim yo pat vlem antre nan jan de aktivite sa yo malerezman mwen menm se chemen sa mwen pran fanmim metem lekòl mwen ap adone. Fò n di ke yè swa, sitiyasyon an te konplike o nivo de APN ki se Otorite Pòtyè Nasyonal. Nou kapab ap tande la, nou kapab ap tande la anpil kout bal, anpil kout bal sou anpil kout bal, moun pa konn sa pou yo fè la. Moun pa konn sa pou yo fè la mezanmi. Anpil kout bal ap anndan APN la. Men mezanmi li pa lojik, nou pa ka lage moun sou pò konsa. Nou konnen zòn nan pa bon, nou konnen zòn nan pa bon, dwàn nan gen jile, dwàn nan gen kas, nou ka ba moun, nou ka pwoteje dwanye yo, pwoteje nou menm ki sou pò a k ap travay di konsa. Imajine w, nou gen yon fanmi tou, nou gen madanm, nou gen pitit. Gade kounye a, gade jan bagay la egzajere. Sa k, si n viktim la, e sou konsyans nou n ap viktim. Anpil kout bal anndan APN la, moun pa konn sa pou yo fè anndan la. M pa konn sa pou m fè anndan la, m pa konn ki kote pou m abrite m. Anndan twalèt la m pa bon. Bal ap frape tout dèyè dòtwa a, bal ap frape sou tout bagay anndan la. Nèg yo sou lanmè, gen moun deyò, gen nèg deyò k ap tire, gen lè se nèg Lasalin yo k ap tire sou APN epi gen nèg sou lanmè a la, bandi anvayi lanmè a la y ap tire la. La nou ka tande l anpil kout bal la, moun pa konn sa pou yo fè anndan APN nan la. Bagay la difisil menn. Bagay la difisil la. Bagay la tèrib la brother. Bal ap frape nan tout bagay anndan nèt nèt la menn. Bagay bal ap frape tout kote anndan la menn. Moun pa konn sa pou yo fè la menn. Moun ki tap siveye anndan yo te afole. Se te yon SOS kòm kwa nèg izo yo anvayi APN. Map vini avèk detay pou nou. Men avan m vini avèk detay la, m pral fon ti detour nan site solèy. M fè 2 ou 3 emisyon Kote map pale de je 9 ki pran bwa. Men fòm di nou tou je 9 pat kanpe gade non. Anpil nèg nan nèg Gabriel yo pran bwa tou. Ou anprann? Fòm di nou ke te gon ti kole wi yèswa. Yon ti pote kole. Fòn di ke batay la te rèd ankò se yon kesyon de plasman. Tèt chaje Arab yo anpil wi atè a. Nèg yap byen plase anpil taktik, strateji tou pou wè kòman ta kapab fè batay la. Batay ki te genyen yè lan, li te konsantre anndan kay Kim epi sou tè. Sa vle di, nèg pa pè nèg. Dan pote boure. Men, ekoute bakòp 5 segond lan. Se la m pral rive avèk nou an. Bakòp 5 segond lan, li rive. Tout nèg ranfòse epi batay la kontinye. Daprè enfòmasyon nou genyen fò n di ke Gabriel ta sanse pèdi anviwon yon kenzèn a yon ventèn de jwè. Men nèg ki tonbe yo se de nèg ki pa gen non. Tande byen wi sa m di nou an. Nèg ki tonbe nan baz Gabriel yo se de nèg ki pa gen non. Yèswa anpil kout bal Pat sispann chante nan pi gwo bidonvil peyi a. Gen yon sòlda Matyas, Matyas ki se chèf katye Boston, sòlda sa mouri. Epi fò n di ke pat twò genyen blese paske se te yon batay m ta kapab di estratejik. Donk se konsa bagay la te ye. Kounye a m pral ba nou Estory APN nan. Yèswa pandan mwen sou yon gwoup gen enfòmasyon k ap sikile kòmkwa. Yo koupe kou anpil solda pou izo sou lanmè a. Tande byen wi. Map ba nou zen an byen. Nèg izo yo soti nan vilaj. Yo file. Yal pote boure sou nèg je nèf yo anba a. Konnen izo se alye ti Gabriel. Pandan nèg yo anba a. Nèg yap batay, nèg yap bay bwa. E pi gon zam. Nèg yo ap voye pran. Gèlè se M60 lan. Men zam sa a, m ta kapab di s on zam serye. Gen tan gen anpil planifikasyon ki fèt pou nèg yo vin pran zam nan. Kounye a, ki sa k pase? Pandan gwoup nèg sa yo sou lanmè a, genyen antèn ki bay. Epi sa w tande a la a, nèg marin yo pote boure. Sa w tande a la a, zen fèt sou lanmè a. Gade, fò m di nou, fò n ta la wi. Hum! Fò n ta la, paske m imajine m sa k ap pase a. Imajine w, on gwoup nèg legal kwaze avèk yon gwoup nèg ki ilegal sou lanmè a, epi sa w tande a la bal ap pete. Marin wap wap wap wap wap, nèg vilaj yo wap wap wap wap wap wap wap, oboudikont, nèg yo franchi, yo antre nan vilaj. Men kounye a la, kestyon n ap poze tèt nou, konbyen mò? La n ap chache konnen. Men si pa ta gen mò, aparaman fò n di ke nèg vilaj yo, fòk gen bon dron ki mete sou yo wi pou konnen. Paske m pa ka konprann. E fò m di nou plis, m te bay nou yon enfòmasyon avan yè pou m di nou ke genyen yon pèsonaj nèg yo tire sou yon bako lodè. Bako lodè sa l ta pral mete yon va pou nèg je nèf yo. Se youn nan nèg vilaj yo k fizye misye, yon snaypè. E ti granmoun sa l te gen yon jile pa bal sou li. Hey mesye oo bagay yo anpil atè a bagay yo anpil e fòm di nou ke nan jou kap vini la yo pral gen gwo zen ankò nan blòk APN nan donk sou ou wè bagay yo mare nou pa gentan chape poul nou mesye ki anndan yo se pap fòt mwen paske m gentan sispèk gon bagay ki ka vini kont nou. An tou ka nap tounen talè pou n kapab pote plis enfomasyon pou ou. Men imedyatman ke nou tounen nou pral brake direktman sou vitelom nan torsel. Paske la polis man en neg yo nan torsel. M kwe ke genyen kek ti mou wi la nan torsel. La polis libere 2 otaj nan torsel. Epi li touye yon prezime bandi. Nap vini tou talè. pou n kapab pote plis detay pou nou. E pi gon kòb wi mwen leta sezi. Bon valè lajan wi. An tou ka n ap tounen tout alè pou n kapab pote plis enfòmasyon ba ou. Mèsi deja la fami. Kòm toujou an maksimòm de kòmantè, an maksimòm de pataj. Mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila. E pi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou di ke vou apresye le travay. Pi apre kèskon di? A la pwochèn!